Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou ankouraje travay la se pwofite abone kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de tout video ke nap poste yo deja nou di mèsi a tout moun ki deja abone mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konnen ke ou entelijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo san pale anpil ann antre nan detay pou video jodi a. Bon sak fè nèg sa yo bat kò yo konsa a? Bon nèg yo konnen lapè k pi enpòtan, lè lapè a tout nèg ap fonksyone nòmal, pa gen nèg k ap mouri nèg yo bat Ey ak gen Bon bon ti bakòp Di m non Dèdè, si m bon ti bakòp di m non Kiyès k ap bat kò l konsa? Ti mepri sourit nèg sa yo? Eeh nèg sa yo kap bat kò yo konsa Genlè fòm fon ti vire nan latibonit lan hein Fòn vire fòn vire M pral eseye m 60 yo lòt bò a Nou pral lòt bò an DM 60 nal eseye m 60 yo lòt bò a Fòn gad kijan raje a ye Ey Dèdè Dim Dim sa poum fè Dim sa poum fè Dim sa poum fè Anh m santi nèg sa yo bat kò yo mouri pou yo mouri depi nèg la pa vle lapè e mouri e mouri e gèl e gèl vle jwe mouri nan gè di m sa k gen di m sa pou m fè di m sa m fè mal mal m ap vin mò anfò e pa nan zòn ou an m ap ye non a moun w ap goumen an se la pou e la pou kay mwen ye moun w ap goumen an menm e la pou kay mwen e la pou m dòmi anh m bay dwa chan m ap goumen w nèg pou m pa sou sòl li m ap Sim pa domi sou sol li pa nan goumen vre sou sol li poum domi li menm li sipoze ap domi lan raje al lan raje al bay koulèv pase sou ou al bay zodolit pase sou ou. Yo Mesye dam men peyi a men peyi a yo kidnape 2 trelè siman pou mwen la a tout travayè tout chofè nan trelè a e nou te sot chaje sina e nou sot chaje lafito. Pò Lafito kote nou ta pral, nou ta pral, m tap voye siman yo ba yon kliyan Petyonvil, yo kidnape e, e trelè yo, de trelè siman, ak tout chofè, tout travayè, tout moun ki pou debake siman yo, pran tout telefòn yo, m pa gen okenn kontak, m pa konn sa pou m fè, m pa konn kilès m adrese, m rele tout moun m konnen, m rele tout kontak m genyen nan peyi a, m pa ka jwenn okenn moun ki ede m. Finalman, m pa gen lajan, lajan pa pou mwen, lajan m prete pou m wè si m te kapab brase. Mezanmi, m pa konn sa pou m fè. Tout moun sa yo sou responsabilite m nan men nèg yo. Yo kidnape kamyon yo Kanaran. M pa konn sa pou m fè, m pa konn sa pou m fè. Bon lagel sou group la. Elèvre ke gen moun sou group la pèsonèlman m pale avèk yo poum wè nan kontak yo omwen kòman yo te ka edem bon finalman m lage 2 bra balanse m lage 2 bra balanse jèn gason k al lekòl kap batay ki pa vle antre nan sak pa bon poul chache lavi poul bay tèt li a pitit li fanmiy li on sèl jou. Yon sèl jou m fini nèg yo fini m nèg yo fini m nèg yo fini m yon sèl jou lajan prete nan men m eeyy lajan prete nan men m mwen pa konn sa pou m fè. Pa konsa pou fè jiska mentnan pa gen okenn kontak tout nèg yo. Tout nèg yo e ka sere yon kote. Men fanmi yo ap rele, fanmi yo ap rele tèt mwen cho. Pa konn sa pou fè nan peyi sa mesye pa konne Awe Pa konne pa konne yo kidnape 2 trelè yo 2 trelè siman yo pran yo Oh mon Dye gade yon peyi non souple papa. Bon sak fè nèg sa yo bat kò yo konsa? Bon nèg yo konnen lapè k pi enpòtan, lè lapè a tout nèg ap fonksyone nòmal, pa gen nèg kap mouri nèg yo bat Bon ti bakòp Dim non Dèdè, si ou bon ti bakòp dim non, kiyès kap bat kòl konsa? Ti mepri sourit nèg sa yo? Eeh nèg sa yo kap bat kò yo konsa Genlè fòm fon ti vire nan latibonit lan hein Fòn vire fòn vire M pral eseye m 60 yo lòt bò a Nou pral lòt bò deyè m 60 nal eseye m 60 yo lòt bò a Fòn gad kijan raje a ye Eyy Dèdè Dim Dim sa poum fè Dim sa poum fè Dim sa poum fè Anh m santi nèg sa yo bat kò yo mouri pou yo mouri depi nèg la pa vle lapè e mouri e mouri e gèl e gèl vle si vre mouri lan gè di m sa k gen di m sa pou m fè di m sa m fè mal mal m ap vin mò an fò e pa lan zòn ou an m ap ye non a moun w ap goumen an se la pou e la pou kay mwen ye moun w ap goumen an menm e la pou kay mwen e la pou m dòmi anh m bay dwa chan m ap goumen w nèg pou m pa sou sòl li m ap Sim pa domi sou sol li pa nan goumen vre sou sol li poum domi li menm li sipoze ap domi lan raje. Al lan raje al bay koulèv pase sou ou al bay zandolit pase sou ou. Yeah mesye dam men peyi a men peyi a yo kidnape de klelè siman pou mwen la a tout travayè tout chofè nan trelè a e nou te sot chaje sina e nou sot chaje lafito. Pò Lafito kote nou ta pral, nou ta pral, m tap voye siman yo ba yon kliyan Petyonvil, yo kidnape e, e trelè yo, de trelè siman, ak tout chofè, tout travayè, tout moun ki pou debake siman yo, pran tout telefòn yo, m pa gen okenn kontak, m pa konn sa pou m fè, m pa konn kilès m adrese, m rele tout moun m konnen, m rele tout kontak m genyen nan peyi a, m pa ka jwenn okenn moun ki ede m. Finalman, m pa gen lajan, lajan pa pou mwen, lajan m prete pou m wè si m te kapab brase. Mezanmi, m pa konn sa pou m fè. Tout moun sa yo sou responsabilite m nan men nèg yo. Yo kidnape kamyon yo Kanaran. M pa konn sa pou m fè, m pa konn sa pou m fè. Bon lage l sou gwoup la. Elèvre ke gen moun sou gwoup la pèsonèlman m pale avèk yo pou m wè nan kontak yo omwen kòman yo te ka ede m bon finalman m lage de bra balanse m lage de bra balanse jenn gason k al lekòl k ap batay ki pa vle antre nan sa k pa bon pou l chache lavi pou l bay tèt li a pitit li fanmiy li on sèl jou. Yon sèl jou m fini nèg yo fini m nèg yo fini m nèg yo fini m yon sèl jou lajan prete nan men m weyy lajan prete nan men m mwen pa konn sa pou m fè pa konn sa pou m fè jiska mètnan m pa gen okenn kontak tout nèg yo. Tout nèg yo enkasere yon kote. Men fanmi yo ap rele m, fanmi yo ap rele m, tèt mwen cho. Pa konn sa pou fè nan peyi sa, mesye, pa konnen. Pa konnen pa konnen yo kidnape 2 trelè yo 2 trelè siman yo pran yo Ooh mon Dye gade yon peyi non souple papa Awwee. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. Pa bliye like videyo a, abòne epi pataje videyo sa avèk yon zanmi, yon fanmi pou ankouraje travay la. Mèsi, se te yon plezi, nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!